Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Se petèt moman pou n kapab fè yon ti refleksyon pa rapò ak deklarasyon Jimmy Cherizier alyas Barbecue e egalman Krisla, 2 mesye sa yo ki nan je nèf an fanmi e alye. Deklarasyon ke yo fè nan moman komemorasyon m ta kapab di asasinay. Jovenel Moïse, sa fè 1 an, 7 jiyè 2021, 7 jiyè 2022, sa fè 1 an. M pa vle antre a fon nan deklarasyon 2 mesye sa yo. Men mwen m sa m ta kapab imajine se ke le fèt ke je 9, nou sonje ke te gon manifestasyon kote ke yo ta pran yon omaj tout afè patikilye ak Jovenel Moïse, Barbecue te kriye. Jounen jodi a, yon lane aprè, Barbecue fè deklarasyon. E Kris la li menm fè deklarasyon. Alò sa ki parèt anpe diferan se ke Barbecue kòm dab se kèlken ki li menm pa pè vann vizaj li. E Kris la li menm bon li pat vle vizaj li parèt. Bon se kapab toujou konsa men ekoute tout moun ki konnen Kris la yo konnen Kris la petèt ke li ka antre nan lojik diskresyon pou moun ki pat konnen n pou yo pa konnen n. Men sa m anvi di nou se ke je nèf lan li moutre an kèlke sòt. gen yon espri patriyòt lakay li. Sa vle di, jan Jovenel Moïse mouri an, bon G9 di li menm, prezidan pat dwe mouri konsa. Men, ou pral vin poze tèt ou kesyon pou dir ke gen yon pakèt pawòl ki tap pale dan le tan, eske pat gen sa n ta kapab rele yon sòt de fizyonman antre. je nèf avèk prezidan Jovenel Moïse sinon yon lyezon a distans. Bon, antouka jiska prezan prezidan asasine pa gen pèsòn moun ki ka di si je nèf li menm te gen sa n ta kapab rele yon veritable lyen avèk prezidan repiblik la. Men ekoute si on fè se kon apèl yn analiz pa rikochè Barbecue li menm li toujou rete nan lojik pou l di w ke ekoute nou pa zanmi prezidan, nou pat zanmi prezidan an. Men, pa gen ankenn Ayisyen k ap dakò pou ke yon gwoup mèsenè mele ak nèg politik, mele ak sektè prive, e antre parantèz yon gwo towo nan kominote entènasyonal la, epi pou vin fè sa a. Ebyen se nan sans sa a nèg yo pale men sòti 2 manb G9 sa yo sa pwouve an kèlke sòt ke lòt gwoup yo pa t nan lojik Jovenel la. Si G9 jounen jodi a kanpe l ap mande jistis pou Jovenel Moise sa ta vle di ke Gpèp li menm li pa nan bagay konsa. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a se G9. ki antre nan lojik mande jistis pou Jovenel Moïse. Eske Jovenel Moïse se te an kelke sòt yon enmi pou G-Pèp? Paske oparavan pa bliye gen anpil moun ki te di gwoup sa a ben se te pou pwoteje Jovenel Moïse, se te pou t genyen de trè bòn relasyon avèk Jovenel Moïse, se te pou lè Jovenel Moïse bezwen fè yon aksyon ebyen pou l kapab itilize nèg sa yo. Eske nou konprann? E si ou fè fwa ak yon seri de deklarasyon kòmkwa. Jimmy Cherizier te konn ap fè dan le tan e voye yon seri de deklarasyon ensandyè bay yon seri de nèg ki nan opozisyon an, la ou te kapab poze tèt ou anpil kesyon. Pou la deklarasyon de Krisla, menm lè m di m p ap antre a fon nan deklarasyon yo, mwen m dakò ak Krisla san pou san. Dakò avè l dan le sans ke gen anpil moun non yo site nan lanmò Jovenel Moïse, ebyen fòk moun sa yo kapab reponn kesyon lajistis. Li site antwotre eh Ariel Henry, le premye ministre, Don Kato, anpil lòt moun. Men m pa konn si son oubli obyen yon omisyon, gen yon non mwen wè li pa site, bah je me demande pèlmèl poukisa? Paske si jounen jodi a la le non de Don Kato orè ete site, Andre Michel, Nenel Cassy, Dimitri Vorbe, non tout moun sa yo site men ekoute, Le nom de parrain a été cité également, je me demande poukisa nan tout moun sa yo Krisla di pou ke moun sa yo dwe reponn kesyon la jistis li ka petèt bliye mansyone non parenn paske banm di w bagay m te fon emisyon maten an m te fon on ti rale pou m di ke lè on moun mouri premye moun ki dwe reponn kesyon se pwòch li eske nou konprann donk gen on pakèt pwen donbr nan lanmò Jovenel Moïse jounen jodi a la a mwen menm m di sa klè. Kèlkeswa demach ki ap fèt, m anvi di tèt mwen se yon sòt de parad ki p ap abouti a anyen. Le dossier de Jovenel Moïse, cette histoire de mande justice pour Jovenel Moïse, ça va passer comme du vent dans la paille. Se pa sa anpil moun ta swete. Mwen menm, m ta swete ke pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Si se madanm ni ki konplis, ke madanm ni pran prizon. Si se parenn ki konplis, menm bagay la. Si se nèg opozisyon yo ki ranje kò yo la k ap manje ansanm avèk Ariel, la menm choz. Paske fòk gen egzanp ki trase men ekoute, nou pa kapab nan lojik trase egzanp epi nou pran jistis la nou mete l on kote, nou antre nan lojik baskètbòl, nou voye boul la anlè l pase nan panye a, li ale. epi nou di ke nap batay pou ke jistis fèt. Ekoute, Ayisyen gon bagay pou nou aprann e konprann an menm tan. Jistis la li fèt pou chak grenn moun. E jistis la li dwe kòmanse sou ti malere, moun ki pi ba a, rive jouk sou prezidan repiblik la. Mwen menm m mande jistis pou Jovenel Moise. M vle pou l jwenn jistis. Men m poze tèt mwen kestyon tou, si sou prezidan Jovenel Moise, Te gen anpil moun. Batay te fèt pou ke moun sa yo menm yo jwenn jistis. Si, sòti sou prezidan Jovenel Moïse, jouk jounen jodi a, yon seri de moun ki nan prizon dwa yo respekte, yon seri de moun yo arete arbitrèman, ilegalman, moun sa yo jiska prezan yo toujou ap kwoupi nan prizon. Si, sou prezidan Jovenel Moïse, gen yon seri de asasina ki te konn ap fèt. Jiska prezan ou ta kapab di fanmi sa yo, yo vrèman dezasone. Moun sa yo ap tann jistis, men ekoute egzanp lan te dwe trase. Mwen panse ke li lè li tan pou nou rive nan yon moman pou n di lajistis devan. Pou pa gen gwo palto ki siperyè ak lajistis. Eske nou konprann? Donk, se vrèman mal, sa ap antre nan listwa nou pou chak fwa n ap di yon jou kou jodi a, 7 jiyè 2021, Yon ekip oligak, yon ekip mèsenè antre lakay yon prezidan repiblik yon peyi ki endepandan depi dèzane, yo asasinen l. Poukisa? Nou konnen. Paske li te byen ak lamafya e li te rive nan yon moman li te vle dekante l ak mafya. E la lojik de la mafya, le jou ou denonse l, se lamò anfas. Men m te toujou di sa, Jovenel te bliye ke. Si pou l te goumen ak mafya a, fòk se li menm ki te pi gwo mafya a. Men elas, li pa t konprann anyen nan anyen. Li te petèt, nan dènye moman an, fè yon melanj de mansyetid e de jenewozite, men mechanste a se li k te pou devan. Konpwene byen. E koute, Barbecue e Kris la, epi nou menm n a di m sa n panse. Fanm ak gason ki nan katye popilè yo, fanm. ak gason ki nan fòs revolisyonè Jenè Fan Fanmi e Alye manyen youn manyen tout yo, fanm ak gason ki nan laprès pale, ekri, televize ak medya an liy yo, konpatriyòt k ap viv nan dyaspora pèp ayisyen. Sòti 7 jiyè 2021 pou rive 7 jiyè 2022, Sa fè egzakteman yon lane depi kriminèl ak sistèm mafya asasinen prezidan Jovenel Moïse anndan lakay li nan Peleren 5. Jovenel Moïse se te yon prezidan ki te sòti nan matris moun ki pi pòv yo, moun anba yo, moun andeyò yo, moun nan geto yo. Jovenel Moïse se te yon ti nèg tèt grenn. po nwa, ki te konprann koulè po li ak klas sosyal li sòti a pa dwe sèvi baryè pou yon kategori moun, paske li okipe pi wo fonksyon nan Leta a. Li te konprann fòk li travay pou amelyore kondisyon lavi chak grenn sitwayen anndan peyi a. Batay Prezidan Jovenel Moïse la pa t diferan. de batay papa nasyon an, Jean-Jacques Dessalines, pou yon politik ki chita sou jistis sosyal, nasyonalize tout tè yo, verifye tit pwopriyete tout moun, kontwole tout komès ki t ap sòti deyò peyi a, pou site sa yo sèlman. Zak asasina prezidan Jovenel Moïse la, nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè 2021 an, anndan lakay li, Montre aklè fòs oligak kowonpi yo kont tout moun ki deside batay pou chanje sistèm kowonpi sa a ki tanmen anndan peyi a depi plis pase 15 lane. Zak asasinay sila se yon zak kont byennèt chak grenn Ayisyen, kont tout moun ki nan katye popilè yo, kont tout etidyan. kont ti machann, tout elèv lekòl, tout òganizasyon sosyal ak tout pati politik ki pa mare nan pye tab okenn boujwa isi k ap toupizi pèp sa a. Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, konnen byen se menm konplo sa a ki te asasinen papa Desalin lan k ap kontinye. Kont tout prezidan ki deside batay pou richès peyi a repati ak pitit peyi a. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, pa bliye, 17 oktòb 1806, yo asasinen papa nasyon an Janjak Desalin. 10 janvye 1870, yo arete, jije epi touye prezidan. Sylvain Salnave, 8 out 1912, yo sote Palè Nasyonal epi touye Prezidan Cincinnatus Leconte, plizyè manm fanmi li ak plizyè sòlda. 27 jiyè 1915, yo bat Prezidan Vilbrun Guillaume Sam jis yo touye l epi trennen kadav li nan lari. 7 jiyè 2021, yo bat Prezidan Jovenel Moïse, kase pye l, kase bra l. pete 2 je l epi yo asasinen l anndan lakay li. Yon lane aprè asasina Prezidan Jovenel Moise, anpil kout mal taye kontinye fèt pou anpeche bon jan limyè tabli sou zak sila. Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye Manyen Youn Manyen Tout rete soude ak pozisyon li pou Prezidan Jovenel Moise jwenn jistis pou arete, epi kondane tout moun, kèlkeswa nan kategori yo ye, ki lye ak zak asasinay sa a. N ap fini pou nou di, nou bese nou byen ba douvan tout moun ki kwè nan batay n ap mennen an, douvan tout moun nan katye popilè yo, douvan tout moun nan dyaspora a ki kwè gen espwa pou chanje peyi sa a, douvan tout jounalis ak laprès. ki konprann nesesiste pou sispann kreye divizyon nan sosyete a, douvan tout gwoup sitwayen ak sitwayèn ki deside batay bò kote nou, akonpaye nou pou libere peyi sa a anba tout fòm esklavaj. Batay la pa kanpe. Batay la p ap janm kanpe. Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, jistis pou pèp ayisyen an. Jistis pou Ayiti, viv Ayiti, viv la jenès, libète ou lamò, ann konstwi lavi. Mèsi. Tout flè a selman men pa moute pi wo lòt ya flè a nale nou bwè tout nèg bon yeah yeah 3 4. E jodi a 7 jiyè 2022 e nou te gen prezidan Jovenel ki te mouri 17 jiyè 2021 e kote yo te asasine prezidan Jovenel la kali lachman e yon goup politik an Ayiti mele avèk yon pakèt lòt moun etranje e lòt nèg. Oligachi kap finansye yo, yo vini avèk mèsenè yo sasinen prezidan anndan lakay li le 7 jiyè 2021. Jodi a fè 1 an depi yo asasinen prezidan anndan lakay li. Gon pakèt nèg ki lan lari toujou yo pa janm arete yo. E nap di PM Ariel yo site nonl lan lamò Jovenel li pa janm al devan layistis. Nap mande jistis pou prezidan Jovenel. Jistis pou prezidan Jovenel. Jistis pou prezidan jovenel se jistis tout pèp ayisyen paske nou gen lontan jistis nou an yo marel an ayiti pa gen jistis malere pa ka jwenn jistis moun nan prizon pa ka jwenn jistis moun nan prizon pa ka jwenn manje yap kidnape fi yap kidnape gason nap gade la sou rezo sosyo la kote yo gon granmoun la nèg yo ap brilel a balèn yo met on fi toutouni mesye. Eske konsyans nou pèp ayisyen pa revòlte pou n di non nou pa ka soufri ankò nou bouke si se sou te prezidan jovenel yo tap di se nèg prezidan jovenel kap fè kidnapin e kounya m panse lè nèg politik yo tap fè konplo te asasine prezidan jovenel m panse ayiti tap vin pi bon jodia la tout moun konstate ayiti vin pi mal m konsyan do pakèt bagay jan tout moun andan peyi ap di katye popilè yo gen bandi gen gang mwen konsyan gen bandi gen gang gen nèg kap fè kidnapin men kounya la. Fok nou sispann a ipokrizi sa. Ann di anndan klas politik la tou gen gang, gen bandi, gen nèg kap fè vye zak nou pa janm jije yo. Gen nèg ki tiye moun sou Delma a dcpj te met manda dèyè l jodi a li sou pouvwa l lap mache tout kote. Nap di menm jan yap arete moun anndan katye popilè yo, yap arete moun tout kote fok yo arete nèg politik sa yo. Jodi a la pa gon moun ki ka di se nèg katye popilè ki antre anndan kay prezidan t al tiye l 7 jiyè 2021. Se nèg klas politik yo mele avèk boujwazi anndan peyi sa ki tiye yon prezidan an fonksyon. Jodi a pa gen moun ki di anyen, lajistis pa di anyen, tout moun kanpe y ap gade yon prezidan mou anndan lakay li. Nap di fòk prezidan jwenn jistis nap kontinye goumen jouskobou pou prezidan jwenn jistis si yo ka arete Ezekyèl Aleksand ki son moun kap goumen anndan twazyèm lan jodi a nap mande tou arestasyon Nènèl Kasi kote li te tiye yon moun sou Dèlma a yo te jwenn kouto anndan machin li. Nap mande arestasyon tout moun ki tap di fò Jovenel ale fò yo touyel fò yo sesi Andre Michel Don kato nou pap bliye w ou te di se dènye 18 novanm Jovenel ap wè li wèl vre nou pap janm bliye w nap mande jistis jistis Nap mande tout pèp la ede nou di jistis! Jistis! Jistis! Jistis! Jistis pou prezidan Jovenel! Jistis pou prezidan Jovenel! Jistis! Nap mande nou pa kapab ankò. Leta pran responsablite w avèk pwoblèm ensekite sa ki trip bò pa bò. lan gran sid la, lan gran nò a, moun Okay, moun Leogane, moun Jakmèl, moun Peti Twou ap soufri, manje tèt nèg, lajan ameriken ap moute, lajan ameriken ap moute, prizonye pa ka jwenn manje, n ap di prizonye yo gen dwa a la sante, yo gen dwa pou yo viv, yo gen dwa, fòk yo bay prizonye yo san e. Fòk yo bay prizonye yo manje anndan prizon e yo fòk yo jwenn swen anndan prizon. Mèsi. Se byen le moman de se kite n ap kite w avèk kòmantè Guy Chadore sou aktyalite a epi answit Matyas men gen lontan wi m pa tande Matyas an n fon ti tande mesye sa yo ki te ap patisipe nan emisyon Ayiti Deba. Lè yo banm nouvèl la, m vin konfime li Manno, kounye a la monchè m pa bezwen di w, mwen m te gen yon kalman m t ap pran pou bay tansyon, m tou pran de konprime. M ap vin reveye mwen jis bò nevè paske m te vrèman ti sezi, kè m ap bat byen fò eksetera paske m pa t atann a sa. Donk se m ta di w se yon dezolasyon. Konplèt! Donk se palaswit, epi New York Times, m kwè gen de twa jounal ameriken, jounalis ameriken k rele m. M kwè, wi, New York Times te rele mwen, m kwè m te gen de twa apèl, sitou de jounalis etranje ki te rele mwen. Apre, m ka di w se te vrèman difisil paske m te nan yon sitiyasyon kote ke m pa t atann a sa ditou. Dotanpli ke m pa pale a prezidan an pandan mwad jiyè a. Pa kwè m te pale avè l. M kwè dènye fwa m pale avè li se nan fen mwad jwen m te pale avè l paske dènye fwa m te wè l tou m kwè se 10 jwen paske m te plis ap travay avèk komite sou bay konstitisyon an. Prezidan te vin wè m vin nan pale l li di Dore e kwè se bò kot konstitisyon n ap tann pou vin travay pou rete sou bay konstitisyon an rete nan nan epi tou palè tou pa t gen prezidan prèske pa t al nan palè alepòk li te gen dènye rankont mwen fè avè li se yon rankont li t ap fè avèk yon gwoup l'OEA E mwen menm, Renald Luberice e dotre moun ki te la, ki te akonpanye li. Lè sa a, se te lakay li. E epòk la tou, li pa t al nan palè paske te gen plizyè moun ki te genyen kowona nan palè, eksetera. Donk, globalman, mwen ka di ke e se te yon kou, m tanbe ki trè di. Pou mwen pèsonèlman, Jovenel Moïse mwen konnen depi plis ke 20 tan. Se te mon ansyen etidyan a linivèsite Kiskeya. Mwen vini tout tan m Pari, msye, m sonje lè m retounen an 2012 m kwaze li, Ti Baudouin! Monchè m toujou li travay ou yo wi, di kanyen. Msye di, O, tout atik ou men la. Msye pran machin li rale yon pakèt mas papye, li montre m tout bagay. M vini, m vin wè l ankò an 2014. E Misye Dima, m konnen w te fè yon dokiman plan strategique sauvetage national men nan machin mwen la wi. Okontrè se li m ap eksplwate la sou bay agrikilti bay. Donk se yon moun k te m ta di ke mwen genyen yon lyen m ta di de swivi, ansyen etidyan, li toujou li mwen, ekri mwen eksetera. Donk mwen kwè ke se yon kou ki trè difisil. Kòm mwa pèsonèlman, men pou leta ayisyen se dezastre. Sete un acte de guerre. Lè w vin kannen ke genyen dè militè etranje, o dela dè ayisyen, moun kap finanse, men ya, kòm ou te pale de aspè leta, gen dè militè de yon peyi etranje, yo dè kolonbyen, yo vini pou yo asasinen yon prezidan, lui ki est le chef de l'armée Même la constitution dit chef nominal, mais c'est le chef de l'armée. Il est responsable, co-détenteur de la défense nationale. Il est assassiné comme ça. Après quelques temps, moi-même, moi demandé que vous faire déposer plainte contre l'État colombien devant la Cour internationale de justice parce qu'il n'y a pas des anciens militaires colombiens, ça n'existe pas. Se de militè, de rezèvis de lame kolonbyèn, se de moun ki antrene, sipè antrene, de manm de de inite spesyalize, yo pa kab sòti Kolonbi san Kolonbi pa okouran. Dotan pli ke mesye sa yo se se de zòm delit de lame. Ou gen tout moun sa yo kap sòti pou leta kolonbyen pa okouran, se enposib. Donk se poukwa ke la a mwen menm kòm ou te mande sou aspè leta, donk an matyè de relasyon entènasyonal e nou mande ke fòk te gen yon plent ki depoze kontre leta kolonbyen. E mesye kolonbyen yo konprann sa, mwen menm wè yo fè yo kouri, yo kouri avèk yon bann radyo pou yo vin fè divèsyon, yo konnen sa. Sa, on a vu ke Mesye Ariel Henry, y compris le gouvernement globalement, pa fè anyen sou sa. Donk mwen panse ekstredan o sèten acte de guerre, o dela de Ayisyen ki finanse batay la, e ki chèche menn, men leta kolonbyen gen on loud responsab, e yo konsyan de sa. Yo pè kouzen! Yo, yo pè! E sa fè ke tout tan ou a vini, yo gon lè yo di y ap bay bous a Ayiti, ekse, oubyen y ap voye sak diri. Donk, ou pran nou kòm dè Se yon bagay ekstrèmman grav li ye an matyè de dwa entènasyonal, matyè de relasyon entènasyonal. On a vu ke Leta ayisyen pa fè anyen sou sa. Donk, la a, kòm ou te pale sou kesyon Leta, m reponn ou sou pati sa. Men, akote de sa tou, kòm Pabli ou di se yon kou di, se petèt difisil a konsome pou ou pa rapò a istwa ou avèk prezidan, men kòman jodi a tou, Avèk ki santiman, avèk ki, m ta kab di, refleksyon w ap gade kòman ankèt la, chwa sou chwa jij denstriksyon, sou chwa e yon sèl jij ki te gen chans travay sou li? Gary Renier? Wi, Gary Renier. Epi yo fè l kouri? Bon, m pa konnen. Non, yo fè kare mouri. Men, kòman, kòman w ap viv sitiyasyon sa? Paske mwen, mwen gen enpresyon yon nèg tankou w, tankou tout ansanm de moun ki t ap travay a prezidan, ki te gen fwach kolaborasyon avè l, e de preferans, anfèt, y ap atann pou ke prezidan, fanmi li, zanmi li jwenn jistis, men sitou pou le peyi. Piske il s'agissait, encore une fois, d'une responsabilite, ta le prezidan de la Repiblik. Kòman w ap viv sitiyasyon an, jan w. yon ekstradisyon de yon moun, yon fijitif. Donk, genyen la BUNI ki la. Si nou estime ke se yon bann enkapab ki nan Ministè de la Justice, yo pa gen konpetans, se nèg ki fè fo diplòm nan dwa, yo pou vini la. Anben, ou te kab mande pou Nasyonzini ba w yon ekspè pou ede w monte yon dosye, ou te kab fè, ou ka reponn, e, a, e, non, wi. Peyi a pa konn nou kòm nèg ki fo yo. Kap voye monte non. Mwen di si si yo panse si yo panse se sal ta ye se se sal ta ye yo pa kapab si ta m pa kwè sa non non non nap pran nap pran de senaryo lansanm de senaryo posib si yo panse ke mesye yo pa gen kapasite paske sak fèt la la se yon bagay ekstrèmman grav donk si yo panse mesye yo pa ta ka monte yon dosye en pwen paske gen yon metodoloji de montaj de dosye an matyè de relasyon entènasyonal wap trete avèk de peyi vouzèt o nivo de la koperasyon. Donk, Nasyon Zini la a, atravè BUNI, gouvènman an te dwa mande pou mande yo pou yo ba yo yon ekspè. Yo t ap jwenn yon bon Afriken ki konnen bagay sa yo trè byen ede yo monte dosye a. Ok. Ekoute ki sa Doktè Claude Joseph nan mikwo n yè a montre n yon dokiman ke Jij Orelien te ekri Minis Jistis lan pou l di l yo gen difikilte pou tande Kolonbyen yo ki nan prizon an. Minis jistis sa avèk chèf gouvèneman an Doktè Ariel Henry, yo tradui dokiman sa a an Turk, yo voye l bay moun yo an Turk, mentnan kòm on prèv ki montre ke Samy Handal an fèt pa ka vin Ayiti, pwiske yo pa ka tande moun ki an Ayiti deja. E se dokiman sa a avoka Samy Handal pral itilize pou libere Samy Handal paske jistis Ayiti fèb, non sèlman dosye an bakle depi alabaz, men gouvènman ayisyen an ba yo prèv, ba yo yon kote pou yo sòti, ba yo yon pòt de sòti. Enben jisteman, sètadi ke se tèt yon volonte afiche pou bakle bagay la, dèlsòt ke si yo te bezwen monte dosye a, m di w, ekoute, misyon BINUH se akonpanye le gouvèneman, Si yo te mande ke yo di yo sipoze mnda te sou premye ipotèz la, pa gen moun ki kapab monte yon dosye pou yo fè sa. Enben yo tap mande Nasyon Zini tap ba yo, menm OEA tap ba yo yon gran jiris ki konn bay sa, tap ede yo monte dosye pou sa fèt. Donk ofèt, la volonte afiche se ke gouvèneman an pa vle dosye sa avanse. Se sa li ye. Si yo te vle l avanse yo tap jwenn, si pa gen moun anndan ki te ka fè l yo tap jwenn nan koperasyon entènasyonal yo tap jwenn. Yo tap jwenn nenpòt afriken ki konn dwa, la, eseye monte sa dosye a pou yo rapid. Epi nan 2 semen nou gen moun ki pa fè ayisyen konfyans nan men jisteman non nou pati de ipotèz ke gen moun nan ministè de la jistis ki kapab gen de doktè m konnen yo gen moun ki kapab donk y a yn volonte politik pou pa avanse avèk dosye a se sa l ye alò presizyon mèsi m e notre ansyèn premyè bèbèl dam Michèle Benèt ki di n ke louko mande pou yo repòte envitasyon l lan pwiske jij lan te envite l donk ou konprann se yon siy Pou nèg kap pale de kesyon lanmò prezidan an, donk ka gon papye tenbre ki vin la lòt semèn, men bon pa gen pwoblèm, yo kòmanse avèk jounalis yo dabò ou konprann paske se fò bagay sa fini nèt. Guichard, e gouvèneman an envite fanmi prezidansyèl lan, ansyèn premyè dam nan nan komemorasyon kap fèt nan Pòtoprens e ou twouve ke se eske son fòmil kap egzekite de politès ki fè yo envite l oubyen selon ou menm se Se teyat kap fèt. Bon, mwen pèsonèlman m pa kwè Mesye Ariel Henry ditou nan tretman dosye prezidan. Pou la si bòn rezon, y a un rapport, un document, je suis un scientifique, y a un document émis par une instance de l'Etat ki travay pou la justice, se la dcpj, ki fon rapò li di ke Mesye Ariel Henry t ap trav, t ap resevwa apèl, entèchanje, ap echanje apèl, kout fil, avèk yonn nan prensipal asasen prezidan an pandan misye te nan lakou kay prezidan. Ap pale de mesye Badio. Donk, mentnan, gon yon komisè, bon, ou ka di gouvènman, komisè a se pa li k pou dwe fè ankèt, pe enpòt. Men premye minis la, si l t ap fè yon bagay demen, jou de lasasina prezidan an, pi gwo bagay li te ka rann moun k ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, pou l di l disponib pou l al reponn de kesyon jij la. Paske non li deja nan rapò ke dcpj mete a. Ekout, msye yo di l te gen yon bagay koripsyon pandan l premye minis, lajistis ap tande l. Se pa di ou di ou koupab, men fò w montre ke w vle kopere. Lespri de koperasyon, sèt en ak de bòn volonte pou avanse nan yon dosye osi pa grav kòm sa ki konstitye yon ak de gè kont yon peyi. E do plen ke Ariel se yè fè ennan prezidan te nome l. E prezidan an mouri pi mwen de 72 è apre prezidan te fin nome l. Donk, pi gwo diskou msye te ka fè demen, mwen menm m ap tann sa de li, pou l di ke demen, Li prale, l ap fè yon diskou solanèl devan la nasyon. A se moman la, mwen menm pèsonèlman, m ap di chapo. Li lè prè e disponib pou l al parèt devan jij, jij Walter ki sou dosye a la, puiske son non è dan le dosye ki a ete elabore pa la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè. E dotan pli ke gen yon pil polisye sa yo ki te fè rapò sa a anpil pati pase gen menas sou yo. Donk mentnan, mesye Ariel Henry gen yon responsablite istorik fas a la nasyon. Demen, olye l di l pral fè, se sa l te ka rann li di mwen menm, mwen pral tande. M pa di l koupab. M pa janm di sa. Remake ke lè m ap pale m pa janm di moun koupab. Men m kwè ke dans une société qu'on veut fonder la démocratie, fò ke lè w an responsablite, il y a une culture de responsabilité. Men e si l kriye demen? Si Fadel ap fè diskou an li kriye, li tonbe kriye, li pa ka kontinye, li kriye paske sa fè l trè mal, ou panse ap gade pou li demen? Li ka kriye. Pase mwen m pa pale di, men kòm non w la, ou zèt an responsablite, il en doit ou pa koupab. Wi! Li gen dwa konsa tou ka gen anpil moun ki nan prizon la ki pa koupab, mwen menm antanke yon moun ki respekte dwa imen, m pa dakò pou yo fè moun abi. Non ditou pa, il faut trouver vrai les vrais coupables ki pa patisipe dans l'assassinat du président, moun ki panse l, moun ki finanse l. M pa vle okenn inosan rete an prizon paske yo te la, yo mete yo nan prizon non. Fò moun nan vrèman gen yon responsablite, de lwen ou de prè nan fè sa. Donk mentnan pi gwo diskou ke ou kab fè demen maten, demen 7. et juillet, a fait un an depuis que le président assassiné. En tant que responsable de l'État, vous êtes à la fois, comme j'avais dit, c'est un roi. Il mm. est à la fois le premier ministre, président, ministre et tout. Donc maintenant, Ariel Premier, M. Kaveh demain, il fait un grand discours. Il dit que, ok, moi-même, je suis disponible, puisque le commissaire là, il n'y pas de gain de droit. Maintenant, il y a un juge aujourd'hui, je suis prêt pour être euh, entendu par un juge qui a responsabilité pour conduire le dossier. Je mm. pense que c'est un message historique. Dore, E, e, Msye, alò m poze kesyon sa paske jisteman, e, nan pwatik la se plis enpwovizasyon an reyalite ki fèt nan kad gouvènans peyi a. Èske ou ka pèmèt, e, a popilasyon oditwa, e, Ayiti Lib la, raple yo les grandes lignes, les grandes priorités du prezidan? Mwen di sa jisteman piske pa vrèman gen de papye, gen de dokiman e menm an tèm de koyerans tou ki montre ke vwala lè gran chantye ke prezidan li menm pandan kenkena l la evidaman li te vle abòde pou te kab chanje lavi Bon, n'oubli pa ke prezidan te genyen, écoutez, il y a un document qui est disponible sur entènèt, kisa l te vle di, kisa l fè, c'est un document qui était disponible e menm avan pandan kanpay la, kontrèman sa y ap di. Se nan sans sa a, li panse ke paske pa t gen kòb eksetera, e malgre tout efò k fèt, misye di l ap devlope yon estrateji nan karavàn nan. Men leta ou konnen sa, Guichard ou Kòman? konnen plis ke mwen. Leta se chèche w al chèche kòb la. Pa Non gen men, bon leta ki egziste k gen lajan. non wi men nou bli pa alepòk, e jan Entènasyonal gen yon dan kont Ayiti paske yo panse ke Ayiti te gen mwayen avan yon afè yon jesyon ki nete pa je dirè ekilibre pa yon jesyon n te gen. Donk yo mande ke bon prezidan rann li kont de sa. Ebyen bon misye atravè tout sa w wè misye t ap fè la se atravè lè resous piblik wi. Lè fon di trezò. Donk karavan nan se mobilize chèche resous. Antretan E koute, moun ki tap fè politik, je dirè politisyen, nan peyi a, pat bay prezidan chans tou, pandan tout manda misye a. Se prezidan ki pli pèsekite an Ayiti. Se prezidan yo plis fè plis peyi lòk, men peyi lòk se leta. Si w wè materyèl ki te nan lari yo te lè, ou panse malere te ka fè travay sa yo? Ditou pa monchè. Nan nan zòn pou pase de, nan nan nan mwen de 24 è peyi a bloke nèt. Donk te genyen tout yon dispozitif pou sa. Donk men mwen kwè magre tou, prezidan te montre ke li te gen yon volonte pou fè kèlke choz, osi minim ke sa l fè yo ye, pa rapò a mwayen ki te egziste yo, paske mwayen yo te trè fèb. Donk misye t fè eseye pou l mete metriz de lo de sifas, piske l te toujou kwè nan sa, baraj Marion. Misye genyen yon baraj li t ap eseye fè dan le nò, malerezman k pa t gentan fini. donc la tanier et puis des routes il percé des canaux etc dans ces des zones il mettait des mini centrales électriques pour les paysans monsieur était toujours gagné en lien par rapport à l'histoire de la paysannerie il a développé une relation charnelle avec le territoire j'ai jamais vu un homme qui connaît vraiment Pale misye de nenpòt ravin, de nenpòt kolin, nenpòt mòn nan peyi a l konnen yo. Donk mwen kwè ke sa se tèt yn relasyon ke l de devlope. Donk pou pou le devlopman dè pwovens, pou le devlopman dè komin. Mentnan sou lè dosye dè dè enfrastrikti. Eee m kwè sou pran m ka pran nan zòn Grandans, sou Jeremi, misye pèse yon pakèt wout. Li se se dè wout pou paske pat gen bokou de resous. E si Jovenel Moïse avè dè resous, ke dot moun te gen, m panse l t ap fè plis. Donk, mentnan, il montre, il demontre yon volonte pou l fè kèlke choz, e avèk lè mwayen mèg, me, me l fè kamèm. E mwen jodi a, lè m fè tou peyi a, dan la peyizanri, dan lè vil de pwovens, moun yo temwanye de sa. Men gen moun ki di ke se te gen ipokrizi nan, nan diskou yo, paske pa t, pa t reyèlman gen koyerans antre sa Nan monn yat, ekoute, gen anpil moun ki pa konprann leta. Talè, talè m ap li yon atik yon, yon moun ekri, m pa byen site non li, gen moun ki pa konprann leta. Nou toujou gon rèv ke leta gen yon pakèt resous. Se pa vre. Sou prezidan Mateli bidjè leta ayisyen te 3 milya de dola. Hum? Jodi a m pa kwè l 1 milya. Mwens ke, mwens, mwens ke 2 milya. Donk nou pa gen resous. Okontrè, nou te dwe, nou gen plis moun k ap fèt, nou te dwe gen plis kòb, kòb yo ap diminye. Ok? Donk n ap toujou mande leta, mande leta e nou pa, nou, nou pa vle peye enpo. Hein n ap fè evazyon fiskal nou kraze bagay leta gen ou gade yon atak ki fèt. Nou pa pral chèche yo oubyen nou pa vle peye yo. Bon bon gen parès sa tou paske men anpil gen moun ki pa vle peye tou donk men antretan n ap detwi lè mèg resous ke leta gen donk mwen menm mwen kwè ke on dwa èt responsab kant on è an responsablite pa sèlman moun ki an responsablite ke lè sitwayen pa egzanp remake ski sè pase la yo atake e. Le Palais de Justice de Port-au-Prince. Ou konn atak kont la le Palais de Justice son atak ki ekstrèmman grav, paske gen dè dosye enpòtan dè sitwayen ki laba. Imajine moun ki gen tit de pwopriyete yo ki nan ki nan grèf tribinal la. E, kote yo ye jodi a? Dè dosye istorik peyi a te gen ki anba, kote yo ye jodi a? Donk mwen kwè ke fòk nou gade bagay yo avèk bokou de lisidite. Donk, le prezidan il est arrive dans un pays qui te difisil, ankò in fwa prezidan fò n ba l kouraj pou sa, il avait le courage de remobiliser l'armée. Paske kontrèman sa di, misye misye te mennen tout moun te kont li, men jodi a m pa kwè yon ayisyen sanse ki ka di yo kont lame. M swete ke lame jwenn mwayen plis pou ogmante efektif li, pou l bagay. Prezidan te vle mete yon sèvis de ransèyman. E mwen toujou di si misye te gentan mete a Nini pwobableman n pa t ap mouri. Paske yon sèvis de ransèyman se le dènye kare de la sekirite de leta. Donk moun ki ap di yo wi n pa bezwen sèvis ransèyman yo yo pèdi valè se paske ils n'ont rien compris. Dayè vous avez un courant dans le pays depi 86 ki pa konprann anyen. Après le départ de Duvalier, qu'est-ce qui s'est arrivé Gros groupe qui arrivait aux affaires qui n'étaient pas préparées pour la prise du pouvoir. Ils ont chassé tous les cadres qui étaient partis. Jean-Claude Duvalier était voué étudier dans les années 70 en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. C'est M. Sok qui a fait tourner l'administration. N'oublie pas jamais, la, plus belle période de notre, de, notre croissance, c'est la décennie 70. A reporter que dans les documents dans les ouvrages on parle d'Haïti c'est le Taïwan de la Caraïbe donk nou te genyen yon to de kwasans otou de 5 pou san aprè 86 kès konn a fè nou a tou detwi on detwi lansanb antrepriz ke misye te kite nan peyi a ODVA ODPG tout yon sanm de òganis de devlopman ki tap ankadre la peyizanri pou fè devlopman ekonomik ou devlopman agrikòl devlopman sosyal tou nou detwi yo aprè 86 dènye kou nou bay la nou detwi lame. Eeh nou kase aparèy sekirite peyi a. Peyi a rete jodi a la yo gen yon mas agresif k ap vini. Remake majorite krim k ap fèt la yo se moun ki ne aprè le depa de Duvalier. E se fò fò nou entèwoje tèt nou sou sa. Donk yo ta di ke sosyete a globalman pastè la se politisyen, prèt la li moute sou chè legliz se politik l ap pale. Donk alò tout moun oubyen nèg ki nan elit ekonomik la li menm se politik l ap fè. Politik politisyèn byenantadi je ne rien contre, il faut faire la politique avec grand P kòm dizè Joneorel Moïse. Lè misye te fè e yo vin ba rezilta CEP a li di bezwen fè politik avèk gran P. Donk fòk nou fè bagay otreman. Men, mentnan ojoudwi, mwen kwè ke nan yon sitiyasyon enpe difisil, Jovenel Moïse avè konpri ke il etè nesesè kon remobilize lame, kon mèt an plas yon sèvis de ransèyman e refòme lapolis. Sou sa a, nou dwe rekonèt ke malgre misye mouri, li te genyen omwen yon sètèn vizyon sou la kesyon de sekirite. Dayè, depi lè misye rive li di nou peyi a pa ka rete san lame paske nou bezwen lame pou nou sekirize fwontyè nou. Bon se pa yon rezon paske on a dit ke on rapòte ke nou pèdi prèske 400 milyon dola chak ane sou fwontyè la paske gen kontrebann eksetera donk notre frontière est poreuse li pa kontwole donk epi tou se ki trè enpòtan se konsolide les institutions la réforme la réforme constitutionnelle prezidan te kwè ladann mwen m pa kwè yon moun ki sanse vle travay leta ke ou pa kwè ke se nesesè. Di se Jovenel kap fon bagay yo se paske moun sa yo pa konprann anyen nan anyen, y non ni lekti ni ekriti sou bagay sa yo, yap pale de bagay la konstitisyon de 1987 e Jovenel Moïse toujou di se yon pak de koripsyon antre sètèn zelit. Si w regade tèks sa kòman l fèt, palemantè yo lè yo rive, Sa rive plizyè fwa. Yon gwoup nèg ki korije bidjè a. Donk se de krim pèmanan k ap fèt sou Leta a. Donk lè w rive nan sitiyasyon sa, fòk ou genyen yon refòm konstitisyonèl seryez pou pèmèt ke omwen moun ki genyen otorite yo, yo genyen pouvwa tou. Paske il n'y a pas d'autorité sans pouvoir. Jeneralman n ap bay moun yo non di yo gen otorite epi pouvwa a li difi. Nou voye l yon bann kote, ou jwenn 50 moun pou di non, ou pa jwenn pèsonn pou di wi pou aji. Ou reeli yon prezidan li pa gen responsablite, ou di li garan, men kòman garan de fonksyonman dè enstitisyon? Alò Dore, se vre ke nap pale, nap fè yon emisyon spesyal sou prezidan Jovenel, eksetera, eksetera, men m panse ke n ka gade yon ti fenèt tou piti pou nou eseye gade tou jan politik la fèt. Eske, paske talè ou di ke prezidan te gen yon vizyon de sekirite, e pou avwa ou mobilize lame, eksetera, pou avwa an fèt tante de kreye. cette agence de d'intelligence Lani Lani men eske kelke pa se globalman se pa selman prezidan Jovenel pa gon sèten ipokrizi dore nan sa mesye ap veyikile kom diskou notamman les otorite pske jisteman mwen m pa janm bon antouka a ma konesans m poko janm wè on fèt on bidjè ki reflete lit prezidan nan diskou li te di l ap mennen kont kont ensekirite. Donk sa vle di sa, ou di w ap, lè w di w ap konbat ensekirite, ekoute, fò lapolis gen mwayen, fò lajistis gen mwayen. A, monchè, ban m di w. Èske, paske m pa janm wè koyerans. Bon, men se globalman. Non men ou ka regade bidjè de lapolis pandan prezidan an te la. Bidjè lapolis te ogmante an tèm de mwayen. Hein? E te achte plizyè materyèl. E gen anpil materyèl ki vini apre la pandan prezidan an fin asasine. E de materyèl ki te vin pou lame, dapre sa enfòmasyon m genyen, yo pa bay lame yo, yo bay lapolis yo, men se te de materyèl, des équipements, ki te achte pou te pèmèt ke ogmante la capacité des Forces Armées d'Haïti pou l te kontribye a la sekirite nasyonal. Paske y a diferans antre la sécurité publique et la sécurité nationale. La sekirite, pwoblèm nou gen la se pa yon pwoblèm de sekirite piblik li ye, se yon pwoblèm de sekirite nasyonal. Donc il faut avoir un, service de renseignement, euh, une armée et d'autres services de l'État qui concourent au maintien et, bah, de, de l'ordre public big Mais au besoin ça. Donc, ben, on a vu que le gouvernement, bah c'est ça le fait. Il paraît-il que baille la police, puisqu'à présent, on ne voit pas et les résultats. Donc, nos gros problème de sécurité nationale, c'est des attaques qu'a faites contre l'État, c'est des attaques qu'a faites contre euh, des symboles de l'État, fwontyè nou etc. E men li e menm bri ke genyen e dè gang dotre peyi kap opere an Ayiti. Donk ou gen yon pwoblèm de sekirite nasyonal, fodrè si ke ou gen dè me, dè zouti nesesè pou lite kontre sa. Kote ou jinn, ou jinn sa, ou jinn tou sa e. Tou sa paske on a detri lame an 94. Ayiti se te le peyi le pli stab de la ka, de, de la zòn. Jiska 1994, le fèt ke n detwi lame, nou ouvri peyi a a lensekirite, tout è pèmi isi, eksetera. Lame se tè la kolòn vètebral de la sosyete. In fwa ke n detwi lame an 1994, pa gen ekilib nou ankò. Paske il fou konnen sou le plan istorik, ekout, Ayiti, lame a kontribye a la nesans de leta d'Ayiti. Donk detwi lame se detwi leta. An n wè si nou eseye jwenn pwofesè Cadet, piske. Mesye Agenor pou nou wè si li gen menm konsepsyon paske mwen gen enpresyon sa ka rive antouka, sa ka rive vizyon dore de prezidan an pa rapò a eksperyans li donk se pa se pa menm vizyon sa se pa fason ke lòt kolaboratè yo te wè li sa posib tou wi. Bon wi paske kab gen yon lekti pliryèl di pèsonaj. Men dore gen anpil moun ki te. Wap prezidan jiska prezan. Anpil moun panse l. E men fòm di son diskou ki soti de lotre kote hein. Yo wè prezidan kòm yon moun ki vin kraze peyi a, kraze enstitisyon yo men. Bon m tande diskou sa. Lè wap pale, lè wap pale. Se pa sa, se pa sa m wè w. Non men moun, se de ensanse kap di sa. Ki enstitisyon, banm yon enstitisyon prezidan kraze. Banm yonn. Non sa sa se sa. Non men nan nouvel moun yo di. Non Ann reponn ou tande ou tande sa. Non men se pa vre. M panse a longè de jounen. Non y avè yn volonte manifès pou detwi Jovenel Moïse, detwil pèsonalite li, detwi karaktè li etc. Sa se premye etap la. Dezyèm etap la yo fini fèl pandan plis ke katran. Dezyèm etap la se lasasina fizik. Mentnan apre lasasina fizik la, y a lasasina memoryèl. Donk se nan stad sa nou ye jodi a la. Ou remake tout sa k ap fèt, yo vle pou detwi tout sa prezidan an te fè. Li te kòmanse mete yon seri de enfrastrikti yon kote k poko fini, yo pa finalize yo. Donk ou gen yon travay konsa k ap fèt sistematik pou efase misye, l'effacement du personnage dans l'histoire de ce pays. Se sa k ap fèt. Donk an fèt, nan listwa de l'humanité, tip moun sa yo toujou, depi w wè tout moun kont ou konsa, mete pour cette question, il y a des bagages, il y a des projets qui est bon pour plus grand nombre dans le pays. C'est comme ça ça est toujours dans le monde. Exactement. L'autre Jovenel Moïse avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Agénor Cadet. Donc euh, nous allons échanger avec elle, les mêmes qui font longue expérience de pouvoir avec Jovenel Moïse et le Jean, que le comprenne président. Ministre Agénor Cadet, bonsoir. Bonswa papa, bonswa Gary, bonswa Enel e bonswa tout oditè kap koute Scoop FM. Trè byen, nou an prezans de pwofesè Guichard Doré ki sou plato ansanm avèk nou. Pwofesè? Guichard Doré. Ah! Chary Guichard Doré, bonswa. Nou la, nou la, nou nan wout la, nou bou bò de pè. Ok, dakò, trè byen. Trè byen, mesye le ministre. Très bien. Monsieur, monsieur, le ministre, en fait, vous écrit un livre à côté que vous décrit Jovenel Moïse, l'autre Jovenel Moïse. Donc, euh, Les assassins sont toujours dans la ville, les assassins sont toujours au pouvoir, les assassins sont toujours dans la rue. E gen menm assassin nou tande ke yo libere du fait ke pa gen mwayen pou ekstrade yo. Ebyen, nou kapab di ke rankont nèg avè la se te yon trè bèl rankont. Il est vrai ke nan liv yo ekri a, mete dèyè baliz Vladimit, kote m di ke m pa kwè m se youn nan moun ki ta mye plase pou ta ekri L'autre Jovenel Moïse, e paske gen anpil moun ki gen plis kare la pase m, gen anpil moun ki konnen l depi lontan, depi m te tou piti, gen moun ki te kondisip de klas li, zanmi l, eksetera. Sepandan, pandan pli de katran m fè m ap kolabore avè l la, m dekouvri nan li menm yon moun ki se yon vizyonè, Efektivman, li mouri avèk men l pwòp, san tach san, malgre tout bagay ki t ap di nou sèten plis ki t ap diskredite li menm li menm depi lè l ap fè kanpay elektoral li, lè l fin pase kòm prezidan e l fè tout tan an l ap pase peripesi anba men oligak kowonpi avèk men klas politik moribond lan ki yo menm depi 1804 ap pratike yon politik otwagejeninèt ki pa janm vle okenn chèf leta ateri. Donk se sa montre an gwo, men ou retrase pou vin di ki moun li ye, ki kote l soti, orijin sosyal li, pakou l nan vi prive l, nan vi politik anvan pou l rive kote l rive la. Se tout sa ou nou trete nan liv la. Men m di w se yon moun ke m gen anpil respè pou li, E si m chwazi ekri liv la nan moman ke li mouri, se paske jisteman, ebyen m te vle pou m di verite menm jan nan pèsonaj nan liv nan liv Voltè a, kote y ap mande ou fò defann laverite menm lè w pa t kapab defann lavi de Kala. N ap raple pou moun k ap koute nou la yo, ou menm tou Kanpay ki vèse nan literati, bon Richard Doré se pa pale, Enèl se pa pale, Bebe Sezene se pa pale, men fòk nou di ke Kala li menm se yon nèg ki te pwotestan. Tout pitit li pwotestan menm jan avè l, gen yon nan yo sèlman ki pa t pwotestan. E gen yon jou maten li mouri, li gen yon kriz kadyak ki pran l, li mouri, yo arete Kala mete l nan prizon, yo touye Kala, fè konnen se Kala ki touye l paske l pa t vle konvèti. E lè yo fin touye Kala, ebyen gen moun ki di fòk yo defann verite menm lè yo pa t kapab defann lavi de Kala. Ebyen se menm bagay sa tou pou Jovenel Moïse. Ekip moun yo, yo fè yon gwo krim, yo asasine karaktè l odepa, yo kontinye ap asasine pèsonalite l jiskaske yo asasine l fizikman dan lavil jistis o 7 jiyè 2021. Pwofesè Agenor Cadet, e ou sot eksplike avèk anpil emosyon pakou w, jan ou rankontre prezidan an, men yonn nan grenn bagay ki rete nan tèt pèp ayisyen an, Jovenel mouri e malerezman yo anvi kwè ke Aprè asasinay sa a, pa rapò a konpòteman yon ansanb de otorite ki ta dwe ede peyi an jwenn limyè otou de krim sa a, yo wè se teyat k ap fèt. Ou menm, antan ke yon ansyèn otorite k ap li politik la an Ayiti, Ede n konprann, èske peyi an ap jwenn limyè sou krim sa a oubyen ou wè jan w te di l nan debi emisyon an, les assassins sont là, ils sont dans la ville, ils traînent partout, ils sont au pouvoir, èske kesyon Jovenel Moïse la se chak ane nou pral nan komemorasyon oubyen ou panse nap rive fè limyè sou krim sa a, ki moun ki bay lajan yo, ki moun ki touye prezidan an, e bon anfèt m pa ta m ta pral mande poukisa men peyi an prèske konn poukisa, paske yo te konnen kisa Jovenel Moïse tap fè nan peyi an. Donk mentnan èske ou ka ede n konprann ki limyè ou ka ou panse ki ka jayi nan kesyon krim sa a parapò a jan w wè konpòteman otorite yo? Premye bagay map di Nou nou peyi yon peyi kote les ancêtres se poursuivent toujours Dessalines 17 octobre 1806 assassiné jusqu'à présent les ancêtres se poursuivent Nou gen 3 lòt prezidan aprè Dessalines ki assassiné les ancêtres se poursuivent Jovenel se 5 kièm chèf deta ki assassiné e nou wè ke ankèt la ap make pa sou plas Fòk konnen nou deja sou 5 jij nan dosye a, men nou pa okenn avanse k fèt. E nou konnen tou ke krim nan li pa sèlman on krim nasyonal, se on krim transnasyonal. Donk gen anpil men, gen anpil bagay ki kache dèyè krim sa a. Donk li lève ke nou pa òm de lwa, nou pa avoka, nou pa jij k ap bay vèdik la, men nou di ke nou pa espere. Avèk ekip sa ki sou pouvwa an jistis vrèman paske nou wèl depi 1 an pa gen okenn pa ki fèt nan kesyon an okontrè se pa nap make sou plas e janm te di le repòte byen presizel si les assassins sont au pouvoir si les assassins sont dans la ville si les assassins sont dans les rues ebyen kijan nou pral fè jwenn jistis la sepandan Nou rete kwè ke nan ka sa a bon egzanp ap trase. Nou rete kwè ke Jovenel Moïse ap jwenn jistis. Nou pa di se ekip sa a ki la sou pouvwa a ki pral bay jistis. Men nou espere ke dè moun entèg, dè moun onèt, dè moun tout bon Pa monte sou pouvwa pou yo pran pouvwa e pou yo rive fè blayi limyè sou asasina Jovenel Moïse. Men jan m di w li a, se yon krim ki yon ti jan difisil paske li se yon krim alafwa nasyonal e transnasyonal. Nou gen ladan l lèzoligak kowonpi, nou gen ladan l moun nan klas politik moribond lan, nou gen ladan l tou dè moun ki dè peyi ki oze rele tèt yo Les amis d'Haiti qui pourtant ce sont les ennemis d'Haiti donc se la a bagay la vin difisil pou nou vin rive jwenn jistis la men nou panse ke jou nou gen nan peyi sa a des autorités des moun ki kapab kanpe tèt yo dwat pou yo gade tout moun nan je lè sa a nap gen espwa pou nou jwenn jistis pou Jovenel Moïse men sa pa anpeche ke menm lè nou konnen se asasen pap ka bay pap ka kondane tèt yo men nou di jodi a fòk nou toujou kontinye batay. pou Jovenel Moïse jwenn jistis paske jistis pou Jovenel Moïse se jistis pou peyi dayiti se jistis pou pèp ayisyen. Trè byen, gen yon oditè ki sot ekri m la e pwofesè Agénor Cadet ou fè pati de yon ansanm de joveneliste, de moun kap defann koz Jovenel Moïse e ede popilasyon an jwenn jistis ou byen jwenn limyè otou de asasina a, gen yon aspè yo twouve ke ki parèt bizar, poukisa an Ayiti An fèt, ansanm de de otorite yo, yo pa janm ka gen limyè sou kesyon bank, bank ki kote kòb la pase pou l rive Sendomeng e èske nou pa reflechi antre nou lè joveneliste ki jan n ka mennen yon ankèt pou n wè nan ki bank kòb lan soti, ki antrepriz, ki moun ki finanse krim nan? Bon, e m ap reponn kesyon an nan fason Don Guy bon li. Men m ap mande yon ti presizyon, m toujou di l deja, Il est vrai ke moun yo rele ala jovenelis, men ou konnen mwen menm se yon zèv istwa m ye, e kanpay, e nou tout ka di vrè jovenel ye, nou ka gen de patizan de jovenel k ap batay pou jovenel jwenn jistis, men m pa tèlman renmen tèm jovenelis la, paske jovenelis nou konn sa vle di nan lang, le jovenelisme ou wè sa sa son doktrin, donk sa di sa l vle di a, ok, donk il est vrai ke nou di les partisans de jovenel Moïse oubyen lè jovenelyen oubyen de moun kap batay pou mande jistis pou jovenel moïse ebyen nou klè sou li janm diw li a e pa egzanple nou konnen byen e moun yo menm nou diw sak fè bagay la tout difikilte sa se paske jisteman krim nan pa sèlman nasyonal. Krim nan trans nasyonal e wap gade sak pase la an Turki nan le ka de Sami Erdal donk sa deja son egzanp tipik pou nou konprann yon pakèt bagay nan peyi sa nan mond sa nou pa menm di nan peyi sa non nan mond nan paske mwen menm toujou rete kwè ke yon krim konsa pa tap janm rive fèt la ebyen pou yon seri e enstans politik entènasyonal yon seri de òganizasyon entè e politik entènasyonal pat okouran de sa donk ilè vrè ke An Ayiti, gen anpil pis moun yo deja genyen, gen yon pakèt moun yo ta dwe kesyone, gen nan yo m di w ki nan lari, gen nan yo ki nan pouvwa, e alòske gen men yo tranpe nan san. Donk se la bagay la vin difisil nan kesyon an la. Men m panse ke lit k ap mennen an la a, fòk, e m panse l ap bon pou tout moun tou, Pa sèlman pou moun ki patizan Jovenel, menm moun ki pa patizan Jovenel tou, sitou pou moun klas politik yo k ap fè politik, ki reve vin pran pouvwa yon lè, ebyen m panse ke yo tout gen enterè pou batay pou gen jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, de manyè ske pou bagay sa fini yon fwa pou tout nan peyi Dayiti. Trè byen, mèsi anpil pwofesè paske w te aksepte echanje ansanm avèk nou. Ebyen se mwen menm pou m remèsye yo, radyo Scoop FM, notamman Gary Pierre Paul Charles, ou menm Topay, Enelval, epi tout lòt moun yo tou, ebyen salye Guichard Domé, ebyen nou panse ke tout moun ki la yo, ebyen jodi a nou gen enterè pou peyi Dayiti, paske fòk nou fè respekte peyi a tou. Si nou pa jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Ebyen se yon bak lap ye tou pou peyi dayiti e se yon move ti bagay lap ye tou pou tout moun ki ap vle vin dirije peyi sa antanke chèf deta. Trè byen, mèsi anpil medam mesye ou tap swiv pwofesè Agénor Cadet ansyen ministre de l'Education nationale ki li menm tap entèveni puiske li ekri yon livre l'autre Jovenel Moïse kote ke li eksplike eksperyans li avèk Jovenel Moïse e ou menm ki pat konnenl kijan ou kapab mye konnenl Valime? Dwe osi optimis tankou anpil moun, don pwofesè Jeannot Cadet ki kwè ke Prezidan Jovenel kan menm ap jwenn jistis yon jou. Bon, wi m panse sa. Paske nou wè, pa egzanp, an Afrik nou gen yon prezidan ki te asasine nan yon koudeta. Se apeprè parèy piske le coup de Jovenel c'est un coup d'Etat. Yon koudeta, kontrèman a koudeta k konn fèt nan istwa nou, prezidan yo konn pa mouri, yo voye yo an egzil, Jovenel Moïse a ete asasine. E Jovenel Moïse a été assassiné, yonn nan moun ki nome yo, kote l te ye jou sa? Mesye Ariel Henry. Èske se nan Montana l te abite? Sa l t ap fè nan Montana? Dans le rapport de dcpj, on a vu que te gentan o kote apayaj du palais national, te gentan gen de moun nan. C'était un coup d'Etat! Donk mwen menm, s on coup d'Etat ki fèt, Jovenel assassiné, men se te pou la prise de pouvoir. Poukisa? Ke nan lenterè de Mesye Ariel Henry, li tap kouri fè tout manèv sa yo pou li rive repran pouvwa jiskaske li te gen yon gouvèneman ki la pa menm menm sa ki te pi nwi mwen, se le jou de l'assassinat e la a map pale Claude le jou le jou le jou on jou avan la lantèman di prezidan yo pral fè transfè de pouvwa avèk Ariel Henry. M sonje m patisipe nan konsèy dè minis sa a, se pou listwa mwen di PM. Kote w jwenn baay sa a? Ou pat bay Mesye Ariel Henry pouvwa a? Mwen di Claude sa. E Mesye Agénor te nan Konsèy dè Minis la, li te fè menm remak la. M kwè te gen yon minis sa, minis fanm nan, fè menm remak la. Paske li di pa kesyon. Il n'était pas question. Si se te pa un coup d'Etat, poukwa se te anpresman? Prezidan an pa menm ko antere. Mwen di w se, prezidan pa, yo pa antere prezidan an nan lavèy. E a 2 zè yap fè transfè pouvwa. Mwen di mwen di mwen di PM Claude, kote ou jwenn bay sa a? Kote ou jwenn bay sa a? Ou sou lè dokiman? Paske mwen jou enstitisyonèl, pou mwen y a un ansanm de de en fèt un tradisyon pwotokolè pou revni Premye Minis. Ariel Henry pat respekte yonn ladan yo. Men men men Doris, si w pèmèt sa, si efektivman ou konsidere l kòm etan yon koudeta. Se te koudeta, sof ke le prezidan est assassine, kontrèman avèk Lentènasyonal dwe a patisipe nan nan se koudeta piske jisteman e mwen te resevwa nou te resevwa e ansyen senatè Youri Latortue. Senatè a di klèman ke m te etone. Senatè a di klèman ke yo menm nan penn yo jwenn yon akò otou de yon gouvènans bisefal entènasyonal la enpoze Ariel Henry. Donk nan sans sa a, entènasyonal la patisipe nan nan Mwen pa vin la pou m lave pèsòn. Non m pa vin pou lave pèsòn. Petèt wi. M pa vin lave pèsòn. Mwen menm mwen te m pat konprann anpresman sa. Mwen se sa. Jiska prezan, PM Claude, fò w ban m eksplikasyon sonje m te entèvni nan konsèy dè minis sa, m te di m pa konprann. E listwa m paske mwen menm m renmen istwa bokou. Ou remake konpòtman Ariel avè w kounye a. Donk poukwa Se tan presman, prezidan an pa ko antere, prezidan ta pral nan antere lavèy, e le landmen, lavèy a vè midi oubyen dezè gon konsèy, e se la sa anpil minis ap vin okouran ke se Ariel Henry pral yo pral fè yo pral fè transfè de pouvwa. Alò ke Ariel gen anpil minis ki pa te okouran, non minis yo pa te okouran, minis yo pa te okouran e nou jwenn yon arete ki soti nan monitè ki non minis ke siyen yo te mete Ariel Henry premye minis. Donc c'est pourquoi que moi je pense c'est un coup d'Etat et cette enquête là doit on doit faire la lumière sur cette enquête et avec beaucoup de niveau parce que c'est un coup d'Etat qui fait contre le le président il a été assassiné. Men kisa Claude te reponn ou Dore? Nan Conseil des ministres an tou, pou listwa e pou laverite. Bon, Minis Claude pat di anyen, li di ke bon yo pral fè, bon ou konnen a lepòk li te prese tou, misye di bon gentan, ke misye te gen envitasyon pou fèt avèk kò diplomatik bagay kòmsa, Donk mwen menm mwen kwè ke sa se te. Non ou pale de yon entèvansyon an konsèy dè minis. Mwen wi men wi bon. Fòk ou te ba yon repons kanmenm. Bon sa lafen m te fè konfyans paske m te vrèman desole pa rapò avèk prezidan an fin mouri a vrèman vrèman m t vrèman dezole dezole m pat santi menm m sonje m te fè entèvansyon sa m di ke m pa konprann e kòman se fèt il ke yo di m Ariel Henry pou mwen menm sa m te pwopoze mwen di ke il fò retounen o palleman paske je suis institutionnel le prezidan est assassine E nan sitiyasyon sa a, genyen yon tyè restan o Sena de la Repiblik. Il faut, se entèvansyon sa a m te di, m di, il faut ale o Sena de la Repiblik, bon, m pa di se prezidan Sena ki te ka, men il faut retounen o Sena. On fè ce qu'on appelle une grande conférence de la nation, m pa konnen, m pa konnen si konferans nasyonal, yon reyinyon, aswè on trouve une meilleure solution. Petèt wi, si tout moun te dakò Ariel te ka vin, li te ka toujou rete Premye Minis, men on retourne aux élus. Bon, je n'ai pas été entendu. Moi-même, c'était ma proposition, c'est de retourner au Sénat pour, avec le tiers, parce que c'est au était là toujours, et puis en attendant, nous devons faire un bon funérail pour président. Pour moi, je ne suis pas digne du funérail qu'on a donné au président de la République. Le président n'a pas eu euh, un hommage national. Le règles protocoles n'ont pas été respectées, etc. Poukwa? Paske Ariel Henry an prese, li bezwen al pran pouvwa. Wi, misye prese pou l al pran pouvwa. Wi, fò l voye misye ale, misye prese pou l al pran pouvwa. Mwen menm, jiska prezan, m santi pou mwen, se yon bagay kochma pou mwen, paske mwen kwè ke mwen te di sa, e gen plizyè minis ka temwanye, mwen di ke il faut retourner au Parlement. Il faut retourner au Parlement, il y a 10, 8, 10 senatè ki la, e a ce moment là, on va convoquer les gens de la société civile, etc. pou twouve nan tap jwenn yon meyè solisyon. Wè tout akò nap pale la yo la nou pa tap rive nan sa piske yn fwa ke n tap fin fè yon fineray pou prezidan lankèt sou prezidan tap pouswit paske bagay la nan paleman an yo tap al fè ankèt e klod klod ki te la an atandan yo fè negosyasyon misye tap pouswiv lasfè administrativ de lankèt atravè lapolis eksetera men yave yn anpresman de mesye Ariel Henry anpresman Lè m di w anpresman. Eske n ka di se anpresman? Ah oui! Écoute, qu'est-ce qui explique? Quelles sont les raisons? An nou koute ankò, tande byen. Quelles sont les raisons qui justifient prezidan an t ap antere lelandmen, lavèy, on pression, mache prese pou te transfere pouvwa? Pandan se tan ke Mesye Ariel Henry n'avait pas le arrete en main. Le prezidan n'a pas siyen son arete. Men Dore, Dore, ann ale nan lòt sans lan. Nou ka di sa ki te motive tou ekip ki gen pouvwa an, don. Ansyen PM Claude Joseph pou l te pase pouvwa tou paske se moun se moun ki gen kap bay la wi. Non mwen menm mwen gen anpil minis ki pat okouran hein gen anpil minis ki pat okouran. Wi anpil wi do wi anpil minis ki pat okouran. Ann pa pran nan lòt sans lan. Non men m pa konn ki presyon men poukwa se t anpresman poukwa se t anpresman petèt gen done k pat konnen si Claude te okouran de done sa yo ke Ariel Henry tap pale avèk Badio petèt pwoblèm ak Claude pa tap fèt paske lè dcpj vin bay rapò l la li vin bay li aprè antretan misye deja opouvwa. Donk Rod, donk mwen menm panse ke sèt paj de listwa dwa tèt eklere. Fòk yo fè limyè sou li. Fòk yo fè limyè sou li. M pa di mesye Ariel Henry di koupab. Mwen menm di demen, se 7 fevriye, 7 jiyè, k ap fè 1 an prezidan, pi gwo diskou, pi gwo mesaj solanèl ki pe teni fas a la nasyon, li disponib pou l èt antandi pa 1 jij. E si l ta fè yon diskou kote ke li mande tout fòs viv nasyon an mete yo ansanm piske aprè 1 an asasina yon prezidan se nòmal se la Moi je suis un homme pour le dialogue la dialogue le dialogue ne peut pas étouffer la voix de la justice non on fait les deux ensemble m ta di reparatris pou lasosyete, pou n wè kòman ke dè fay pou n korije yo, kèl son lè refòm majè pou n fè anndan leta, pa egzanp yon palè nasyonal ki la aprè 1 an men prezidan asasine, gen fay nan sekirilite, e kèl son lè lè etid de pòte sosyolojik, de pòte m ta di enstitisyonèl ki fèt pou aranje sa, ou ba ou gwo ide yo. Kounya nou pral wè fay sa yo, Dore? Non men, piske an matyè de jesyon, men m te swiv de twa kou de jesyon, Yon jesyonè chak tan li fè yon kou, li pran dispozisyon pou l evite ke kou a repwodui ankò. Men il fale fè sa. Donk, epi sa ankèt sa t ap pèmèt nou fè edikasyon a la sitwayènte mye. Paske depi le depa de Duvalier, on a un rapport avec l'Etat de l'autorité, un rapport agresif. N ap detwi imaj moun, kase tout bagay eksetera tout sa. Men, gouvènman pa fè anyen non sou sa. Bon, trè byen. Ann al gade avèk Mathias Pierre ki li menm te travay nan gouvèneman sa, anpil moun te rele l minis Amandman an, oubyen kesyon konstitisyon, constitution, donk mentnan misye te fè yon travay enòm, selon anpil moun ki nan pouvwa a, nou pral gade ansanm avèk li eksperyans ke l te fè avèk Jovenel Moïse, e anfèt dat asasinay prezidan an rive, e gouvèneman an ap make pa sur plas selon anpil moun ki ap viv nan peyi Dayiti tankou aletranje, nou pral echanje avè l. Minis Mathias, bonswa! Bonswa Val, bonswa a tout ekip Scoop ki an dirèk la. Se yon plezi pou m avèk nou nan moman. Byen, Mesye le Ministre, demen ap fè 1 an depi asasen, bandi, nèg nan pouvwa, nèg ki akote pouvwa, nèg ki aswafe pouvwa, nèg k ap vann E a leta nèg kap vòlò tout met ansanm nèt yo fon gwoup asasen yo peye yon ansanb de kolonbyen epi yo rantre kay prezidan avèk konplisite de ayisyen k tap bay prezidan sekirite yo touye l demen se premye ap fè 1 an e wap swiv de prè ou de lwen kisa gouvènman ap fè pou prezidan jwenn jistis pale avè n sa w konprann. Bon e premye bagay map di se ke e Jovenel Moïse se yon sitwayen, se yon pasyone ki te rive nan tèt peyi a e apre eleksyon 2016 yo e mwen sonje lè li rele m pou l di mwen ke l ap ban mwen yon pòs de minis pou fè e ògan ede akonpanye òganizasyon eleksyon e de di prezidan a m panse ke fòk nou ta fè yon ti chita nan palè e pou n ta pale efektivman mwen sonje ke an de konvèzasyon sa ke yo gen avèk mwen mwen menm avèk li nan biwo l e m poze l kestyon a savwa eske li gen yon kandida favori. Gracias, nan sa peyi a ye la a mwen kwè ke nou gen 2 bagay nou gen pou nou eseye fè avanse e chantye sou kesyon konstitisyon an piske nou wè ki kantite pwoblèm ke konstitisyon an li kreye e kijan majorite moun anndan sosyete a ekspè konstitisyonalis di ke fòk gon nouvèl konstitisyon. Dezyèm lan, se kesyon eleksyon pou ke prezidan eli pou remèt pouvwa a yon lòt prezidan eli e li te kwè ke fòk bagay sa fini pou ke gen pouvwa tranzisyon, gen nèg k ap kenbe pouvwa pou yon ti tan paske bagay sa yo pa mennen peyi a okenn kote. Donk nan lojik sa a, mwen menm mwen te angaje ak prezidan an nan yon dinamik e m panse ke li te bay tout sipò li ki pou te pèmèt travay sa a avanse. E kesyon sou tèks konstitisyon an, e gen anpil fleksibilite ki te gen sou li, gen anpil kritik tou ki te genyen, men prezidan an pral pèmèt e ke de deba fèt sou kesyon konstitisyon an. Nou sonje deba sou diferan radyo, televizyon ki gen nan peyi a avèk diferan de jounalis ki patisipe poze kesyon pou gade kòman nou kapab rive a yon tèks ki ekilibre e ki pou mennen stabilite nan peyi a. Paske mwen menm te toujou di ke eleksyon se pon vè la stabilite, se pon vè la pè e le pwogrè ekonomik. Malerezman, jou ki te 7 jiyè 2021 an, nou ta pral leve e nou ta pral tande ke yo te asasinen prezidan an. E m panse ke depi lè sa a, peyi a antre nan yon wout kote ke se desann l ap desann tou dwat nan lanfè. M te toujou di l nan chak deklarasyon ke m te fè, si pa gen eleksyon se le kawo total. M panse ke jodi a Ayiti an plen dan le kawo, tout moun ap konstate. M sonje te gen anpil kamarad nèg k ap goumen nan politik nan diferan emisyon kote m te kwaze avèk yo, yo te di depi Jovenel pa la, bon p ap gen pwoblèm ensekirite ankò, p ap gen gang ame ankò, tout pwoblèm rezoud. Jodi a, li klè ke peyi a dwe konstate ke Jovenel se pa li ki te pwoblèm fondamantal peyi a. Yo tèlman te entranzijan anvè l, yo asasinen l, yo masakre l, e jodi a, apa kèlke moun ke nan ti bout tan ke PM Claude te la, kote ansyen kabinè a te la, ke yo te arete 2 moun ki nan prizon an Ayiti oubyen 2 moun ki an kaval ke FBI ou 2 lòt antite entènasyonal pwal ede arete. Nou remake ke ankèt sou asasina Prezidan Jovenel la, li rete menm kote a, l pa fè on pa. Lè w wè l pa jwenn on pa, Matyas Pierre, lè l pa fè on pa jiskaprezan, kisa nou ta dwe kenbe kòm fè lè n fin konstate sou ennan jodi an Pa gen anyen serye ki fèt pou l jwenn jistis, ki sa ou menm, si ou t ap pale a yon moun ki plis jèn pase w, ki sa w t ap di l? Sa mwen ta jwenn di se ke nou frize nè desans, nou frize sa nou rele yon limit ke nou menm kòm èt ayisyen nou ta dwe wont, kòm dirijan politik nou ta dwe gen yon pwoblèm. Yon pwoblèm avèk Bon, menm si w ta pral kache fèy kouvrifwa, fòk ta gon ankèt. Jan y ap fè l la la a, remake ke se chak 3 mwa pou gen yon similak ki fèt, gon jij ki pran, epi bagay la pa janm fè 2 tan. E pa gen anyen ki di ki klè sou akizasyon ki pote sou moun ki enkilpe, sou moun ki nan prizon, pou ke nou ale konprann pou ki sa prezidan an mouri. Pafwa m panse ke gen twa, m panse ke gen twa gran gwoup denterè anndan peyi a ki fè pati de elit yo pou mwen ki gen a wè avèk asasina Prezidan Jovenel Moïse. Premye gran gwoup sa a, m panse ke gen yon pati anndan sektè politik la ki li menm te bezwen pa tou lè mwayen debarase de Jovenel Moïse nan peyi a. Pa entranzijans, lè w fin mete moun nan lari li pa bay rezilta, ebyen ou deside atake karaktè l, lè w fin atake karaktè l ou tiye karaktè l, li fò w ale dèyè tiye l fizikman. Sa se premye kategori. Yon dezyèm kategori pou mwen ki lye a de moun, m di gen yon seri de moun ki nan sektè ekonomik, ki yo menm ede, m ta kapab di, finanse le pwojè dasansina de Jovenel Moïse. Paske nou konstate apati danpil atik ki soti sou New York Times, Washington Post, nou wè ke gen anpil lajan ki bay, ki pou pèmèt mobilize de mèsenè etranje e pou mennen yo nan peyi a, ki pou vin komèt ak dasansina. E twazyèm kategori yo, mwen panse li ye e nou genyen e temwanyaj de Woudòl Jan ke yo arete ki ale Etazini e ki bay de antrevi a New York Times ki montre ke genyen yon gwoup de drug dilè ki yo menm tou lye e konekte a lasasina di Prezidan Jovenel Moïse. An otre tèm, kèlke pa, Jovenel avè. M panse ke touche de gwo enterè anndan peyi a, tan o nivo politik ekonomik ke nan kestyon zafè dwòg yo, ki pral vin mete l kòm on, m ta kapab di, yon enmi nimewo 1 de sè zile. E sètènman, nan tout gran plan, nan tout gran. Pwojè d'assassinat sa yo m sur ke ou genyen yon mastermind sa vle di ke yon moun ki li menm an tèt kapab opere kapab entèraji kapab entèkonekte pou vann chak gwoup moun sa yo yon pwojè ki pou pèmèt yo entegre m ta kapab di le gran pwojè dasansina Jovenel Moïse e ki pèmèt nou abouti a sa n gen la jodi a. Sof ke, lemond ap gade Ayiti. Egzakteman. Lemond ap gade nou. Sof ke, kèlke pa, n ap pral wè ke le gouvèneman Claude Joseph 7 jiyè 2021 siyen yon lèt Li mande pou ke FBI e lòt enstans entènasyonal yo pral bay yon kout men nan kesyon ankèt la. E ou pral wè trè rapidman ke FBI pral antre e ke pral entegre. E jiskaprezan FBI gen anpil moun nan men l. Se vre Ke FBI deklare ke ankèt li sekrè, se lè w moun lakay li Etazini l ap fa fè l. Men, gouvènman Claude Joseph la te ekstrèmman entèlijan toujou pou ke l te mande e pèmèt ke la haute près entènasyonal, patikilyèman la près amerikèn, tankou The New York Times, The Washington Post, The Miami Herald e cnn, pou yo te gentan rantre bonè o ventyèm syèkl kote ke yo asasine Vilbrun Guillaume Sam e nou pa janm konn poukisa yo asasine e yo sote palè nasyonal avèk Cincinnatus Leconte ou pa janm konn yo asasine sa ta dwe fèt yon lòt jan reyèlman kiyès ki koupab anndan asasina sa e m panse ke jodi an nou gon responsablite nasyonal istorik pou ke gen limyè ki fèt e m panse. Jodi a, se atravè yon gouvènman lejitim, se atravè de eleksyon e ki pou pèmèt ke nou gen de moun ki rive nan pouvwa a, ke pèp la bay manda e atravè manda sa yo pou al chèche konprann laverite sou sa k pase nan zòn nan. Trè byen. Mèsi anpil Minis Mathias paske w te aksepte echanje avè n. Nou konnen ke se yon panèl ki genyen plizyè entèvansyon donk n ap kontinye emisyon epi nou swete w bon kouraj. Se yon plezi pou mwen pou m te avèk nou. M salye tout oditè oditrice k ap tande sou Tan Moman. Mèsi. Très bien, merci mesdames, messieurs. Donc sete ansyen ministre ki li menm te gen misyon pou l travay sou amandman konstitisyon an e donk minis Mathias e nou pral kontinye nou rete 2 envite, wè 2 envite e ke nou pa bezwen pè menm si nou wè ke se mesye yo sèlman m ap pran E an dènye, n ap pran yon fanm ki pou mete yon ti sèl, ou konprann, ki pou bay manje an gou. Donk, Guicha, nou ap echanje, w ap wè ke chak moun yo ap pale de Jovenel Moïse, men ki jan li ye, men ki jan, men ki jan l, men sa l te konprann, men ki vizyon l te gen pou peyi an. E gen de moun ki pale de l'autre Jovenel Moïse. E chak moun eksplike eksperyans pèsonèl ke yo fè avèk prezidan an. Men, lè ou te konn ap tande nan zòrèy ou, Anpil moun, men vreman anpil moun, an 2018, 2019, ki te fè konprann ke Jovenel son ti mantè, e si yo pa ta voye misye ale yap mouri. E 1 an pli ta men, men l asasinen. Bon, kounye a ou menm ou nan peyi an, wap viv nan peyi an, ou tande moun yo, ou wè sa kap pase. Se sa w di tèt ou finalman? Se pou sa ke n di fòk gon ankèt sosyo-administrativ sou le disfonksyonman enstitisyonèl antouran lasasina di chèf de leta. Ankèt la se yon ankèt k ap laj, l ap toupatou, pa sèlman nan leta, dan lè enstitisyon sosyal, lè egliz, lè inivèsite, pou fè, pou tande pwendvi anpil moun e pou wè sosyete sa a kòman l fè konsa. Pou ou chak bagay se konfli, nap detwi, se depi 86 se sa liye, e sa kap pèmèt nou jwenn on lòt mwayen pou nou. Men nou pa wè se sa kap fèt, nou rann nou kont wi ke genyen sa a, depi lè nou pale de li a, pa gen anyen k fèt sou sa. Donk Prezidan Jovenel Moïse c'etait un homme de conviction, mwen j'ai vu le Président au service d'un idéal de progrès, se sa Jovenel Moïse mwen relasyon mwen, pase m pa janm wè yon jou Prezidan se pa bagay lap pale, kòman n ka fè kèl bagay pou lapeyizane. Li te toujou anime pa sa, une volonté. Donk misye te yon moun ta di ki panse ke peyi a pa gen bokou de resous, il faut utiliser les ressources publiques mieux pou rezoud yon seri de pwoblèm. Bon, se pa gwo gwo pwoblèm Ayiti nou poko ka rezoud yo, minimum ke nou ka fè pou n fè. Donk mwen kwè tou misye pou tan mwen menm mwen fè avè l la, Se yon nèg ki te gen de pwojè, de vizyon klè, arete. E prezidan pat lese moun enfliyanse l lè li menm li konnen konviksyon l fè t son bagay. L ale ladan l. Bon, dan listwa ou twouve sè jan la ki panse ke dan la dinamik istorik de devlopman de peyi, dan la dinamik di chanjman, fodèt il ke ou sa w vle fè ou fè l. E gen bagay li fè si misye pat tenas li pa t ap fè yo. Si m pran pa egzanp, ann pran baraj Maryon Lè ou gade zèb kap pouse ladann la. Anbè bò wi an e ke dakò se. Gen plizyè lòt santral elektrik. Wi a wi yo bon. Men kisa kòb ki pa genyen kisa? Bon kontèk prèske fini. Map mande mande mande. Ki manke 20 pousan, 10 pousan pou li fini pou inogire l. Pou mete l o sèvis de popilasyon an. Non men se dezyèm aspè. Gouvenman bloke yo. Twazyèm ak dasasina. Sak pase? Premye ak dasasina kòm mwen te di w se te asasina karaktè la. Apre dezyèm nan se asasina fizik la, twazyèm nan se ak kay genlè a asasina memoryèl la. Donk fò bagay sa yo pa fini pou yo efase misye nan listwa peyi a. Pa egzanp, la santral de Kafou, li prè. Prezidan ta pral inogire li avan epi l mouri apre, avan. Men, si yo mete tout mwayen ladan l la, nèg ki pase mete, mete tout sa k pou ladan l l ap mache. Sa pa fèt. Donk, yon prezidan, li, li panse ke listwa di peyi, fodrè-t-il ke omwen gen yon moun ki kwè ke peyi sa a gen twòp. Sitiyasyon difisil ladann. Dad ma pale mizè, men difisil. Faudrait-il que nous fè quelque chose? E se nan sans sa a misye lanse la banque de développement agricole. Hein? Misye lanse li parce que panse que il faut trouver des moyens pou financer l'agriculture, etc. Donc se yon moun ki te toujou panse que les moyens sont faibles, mais avec la volonté on peut agir sur les problèmes. Men Doris, se vre ke yo di donk Ou pa kritike ou pa kritike moun ki mouri eske vreman nou kap di prezidan jovenel pa rapò a kote l sòti nou tout konnen donk se se pa moun ki te prepare tou tankou wap pale de ansanm de moun ki te vin dirije peyi apre 86 se pa de moun ki te prepare donk nou ka konsidere prezidan jovenel nan kategori de moun sa yo eske lè wap gade Yon prezidan Jovenel ki fè yon kanpay e ki di bon nap pran dlo yo, moun yo, tè yo, solèy la pou mete yo ansanm, pou mete manje nan asyèt moun yo, lajan nan pòch yo. Men nan gouvènans lan oubyen nan la pratik, dal yon diskou se te sa, nan la pratik li pral fè lòt bagay. Eske nou ka pale don vizyon klè? Donk, ou chwazi sou yonn kote ou konnen lè ou fè plis envestisman l ap ba w kote ou prale a men lòt yo fè w envesti sou yo. Pa egzanp, si m di se lagrikilti ki priyorite mwen, sa deja avèk priyorite. Se la m ap mete bon kòb. Men fò m envesti nan sante. Si peyizan yo malad, yo pa pwoditif. Men èske n ka di sa pou ka, ban m di gouvènans prezidan an? Wi, pa gen pwoblèm. Non, misye te mete aksan en sur e la maitrise de l'eau de surface, ou a ke, pa bliye ke misye te jwenn de bokou difikilte en, pa konprann ke prezidan Jovenel se te yon kòmsi yon prezidan li vini la a, non! N'oublie pas le pays lòk, e peyi a lòk sou misye e aprè pwoblèm gaz, aprè ou vin gen pwoblèm kowona etc. Non n'oublie jamais ça, il faut situer le personnage dans son contexte historique, paske te gen bokou de contraintes, malgré les contraintes. Men li te fè minimòm ke l kapab avèk lè mèg resous de leta. Non, ekoute, an fèt nou pral nou pral kontinye Guichard si w pèmèt ke nou pral echanje avèk yon ansyen ministre nan gouvènman Jovenel lan e an fèt ke peyi an, anpil medya, tout moun te konstate se yonn nan minis ki te plis ap travay Donk se te ansyen minis MDPTC an, ki jodi an kontrè l an fèt, piske yo pran l la pou lenstan pou yo prepare eleksyon pou y al gen nan pouvwa. M kwè se Fusion ki pran ministè sa a nan moman an, avèk Rosemond Pradel epi Manbobo. Donk mentnan ansyen minis sa a li menm toupatou ki t ap travay e lè l fin gade l wè l pa minis ankò, Epi l trankil li epi l tande yo touye prezidan an, li gen yon batay ke l ap mennen bò kote de tout moun ki te konnen prezidan an e ke de moun ki di prezidan an te sanble avè yo, gen yon koz li t ap defann. E kòm n ap pale de yon ansanm de santral ke yo bloke nan twazyèm faz sa a, asasinen tout sa ki ta gen rapò a memwa prezidan an, nou pral pale avèk ansyen minis MTPTC an, Joisleus Nader. Pwofesè, bonsoir! Bonswa Kaptann, bonswa Val, bonswa Richard Doré, bonswa, bonjou a tout oditè Radyo Scoop FM. Trè byen, pwofesè, demen fè 1 an wi yo asasinen prezidan an. A bon? Li gen tan 1 an? Enben wè mechan yo te ka tann. Si yo pa t mesken, si yo te gen vizyon, wè yo te ka tann. deja 1 an antouka nou la nap goumen e nou lè patizan de jovenel lè jovenelie lè nou menm ami jomo nou menm tout moun yo pro jomo kolabore plasidel mvp nou tout nap travay ansanm pou nou wè si on jou ki pa lwen prezidan jovenel ka jwenn jistis. Lè nou di jistis, nou pale de jistis jiridik, sètadi sa moun yo abitye nan pakè a, pou nou gen de jij konpetan ki gen anpil kouraj, tankou jij ki te bay Thomas Sankara jistis yo. Epi jistis sosyal la, tankou nou sot pale la a pou antre a, ou te pale yon seri de santral, wout, baraj prezidan Jovenel t ap fè. Donk mesye yo kite yo, yo pa fè anyen avèk yo. Selon ou menm ki rezon ki fè ke yo bloke? Kòb ki pa genyen e sa ki te prèske fini yo? Bon, konpetans ki pa genyen avèk e yo pa genyen volonte, kouraj pou yon prezidan ki rele Jovenel Moïse, yo pa gen kapasite l. Donk pou rive debloke leta pou fè l travay avèk vewouyaj yo met nan leta, barikad yo mete pou jwenn pou fè tout bagay sa yo avèk lajan trezò piblik lan gen plis de 30 an wi sa pa fèt a lajan trezò piblik lan kantite pwojè sa yo donk fò gen entèlijans de Jovenel Moïse wi petèt se yon nèg tout moun t ap kritike men tout ta renmen gen entèlijans li. Mwen menm si yon moun konn travay kòm le pli souvan yon nèg konn pale nan radyo ranse tankou minis travo piblik lan la ki toujou konn ap pale anpil jodi an menn nan travo piblik de pye l mare de men l mare li pa fasil non yon prezidan Jovenel ki pat ko fè okenn eksperyans nan leta li vini la al dezabiye tout moun malgre barikad ke yo mete agoch adwat peyi lòk ti kri. Dik rad li a rive reyalize a li menm sèl sa sòm prezidan pako de 1986 a no jou pako janm reyalize avèk lajan trezò piblik lan. Se yon nèg listwa genyen pou l eseye kanpe li, pou yo etidye l anndan inivèsite yo, pou yo wè malgre barikad yon peyi ki di yo vin fè refòm administrativ pou nou e pito se barikade yo barikade administrasyon an. li kontoune obstak sa yo pou l ba w rezilta sa w bay la, ou wè yon minis olye l apresye jeni gason an, ou wè l ap di bagay ke l pa konprann. Men minis anfèt ou panse kanmenm batay lan li vo lapèn menm si pa gen gran choz ki fèt fòk nou kontinye jiskobou? Batay Thomas Sankara vo lapèn wi, donk ou wè se apre 34 lan ki fè l te asasinen meyè zanmi li. Men, patizan Thomas Sankara yo pa t dekouraje non, yo te goumen. Sètènman yo te pran tan, pa t ko gen revolisyon kominikasyon an non, sa nou gen la jodi a. Pa t ko gen Facebook, YouTube, Twitter, pa t ko gen tout bagay sa yo. Sa te pran tan. Men jodi a, Si yo pran tan, peyi ki kenbe l lan ap fè lòt peyi entènasyonal yo wè tout anba li. E jodi a yon peyi ki tante kenbe Ariel, ou riske peye sa trè chè kèlkeswa fòs ou gen atravè lemond. Paske lemond wè Ayiti ap soufri. E soufrans Ayiti si yo kenbe Ariel sa tradui se peyi an, peyi sa ki vle Ayiti soufri. An dotre tèm nou ka di peyi Dayiti, mizè Ayiti, soufrans Ayiti pwograme, planifye pa peyi kap kenbe Doktè Ariel yo. Trè byen, pwofesè. E kòm nou rete yon dènya envite pou nou pran nan emisyon sa epi nou genyen Guichard ki sou tab lan sa avèk nou donk nap remèsye w epi bon sa pou nou ta di w la m pa kwè ke nou ka nou ka enfòme w ke Tout vrè teknisyen ki te mobilize nan MTPTC, chofè yo, nèg ki konn travay, lè w pran yon nèg serye tankou Fòmann Rico, tout chofè, tout nèg ki t ap travay nan vil de pwovens yo, konpetans yo la. Men, pa gen anyen k ap fèt non. M pa konnen si ou te ale ak kòb yo oubyen si prezidan an t ale ak kòb yo. Èske MTPTC kraze? Pa gen anyen, pa gen mwayen menm non, pa gen anyen k ap fèt non. Bon, m panse w kouran de sa men bon, ou pa minis, m pa kwè w ka regle anyen pou sa. Donk, se lanmò Jovenel, donk, bon. Mèsi anpil pwofesè, bon konba! Mèsi pou sa retounen a eta nòmal li non mande tout moun yo demen pran lari fòk yo pran lari pou lòt 59 èm prezidan an pa asasine menm jan Pouki prezidan sa ka pale pou pèp ankò? Si yo pa pran lari oken prezidan pa ka pale pa ka pale pou l vin fè anyen anyen pou pèp sa a. Sètadi se kòm si pèp lan pa bezwen okenn moun fè pou li. Li pa fasil non pou yon ti tan san byen ke w pa kite m di yo, pou prezidan an reyalize baraj Maryon, baraj Latani, 80 kilomèt de wout, ayewopò, yon pon 210 mèt ke okenn moun pa ko janm reyalize, avèk tout santral elektrik yo, yon santral de 60 megawat, ke se sou okipasyon amerikèn wi m te kòmanse pou yo te mete 54 megawat ki fini jiska Jean-Claude Duvalier. Donk mwen felisite tout moun ki avèk nou, komite 100 pou 100 dyaspora a, madam Beata Prosper ki travay ansanm avèk nou pou demen maten nan 10 depatman peyi an moun yo mobilize pou yo mande jistis pou prezidan Jovenel Jistis sosyal e jistis jiridik. Mèsi Kanpagn, mèsi Val, mèsi Dore k ap pale la a, m tande l an pati. Donk, nou tout kanpe ansanm e demen maten Kanpagn, si w ta rive gen yon anbisyon politik ou vin prezidan, pou kriminèl sa yo pa asasine w menm jan. Annou travay ansanm pou nou chanje peyi sa a pou la premyè fwa Ayiti nan yon dimansyon ke l pa ko janm ye nan okenn peryòd depi ke li egziste kòm peyi. Mèsi anpil tout bon. Merci beaucoup peryòd bon mèsi anpil pwofesè nou pral mete yon ti yon ti n ap bay manje yon ti gou paske nou konnen ke mètdam yo gen anpil fanm ki te batay okote Jovenel Moïse e ki anfèt konnen l e ke asasinay li sa fè mal, nou pral pale avèk yon fanm pwiske nou pran anpil gason la e answit pou nou kapab konkli avèk Guy Chardoe. Donk n ap chèche rejwenn li, nou pa konnen èske telefòn nan poko sone? Gade, verifye pou wè, teknisyen ap verifye pou nou wè èske telefòn li deja, ok, l ap sone. Bon, trè byen. Madam Magalie Habitant, bonswa. Donk, demen fè, ap fè 1 an ke yo asasinen prezidan an, ou menm ki te yon moun pwòch prezidan an, ki t'ap batay pou prezidan e pafwa ou di prezidan an se ti frè ou, ou konprann, se, se, se kè ou. Demen ap fè 1 an depi asasen touye l nan peyi Dayiti. Kisa sa di pou ou? M'ap salye, m'ap salye tout oditè, tout oditris k'ap tande m, m'ap salye tout moun ki sou panèl la. Map salye pdg a, m voye yon gwo kout chapo pou li pou emisyon sa jodi a ke nou fè, se yon emisyon ki trè enpòtan. Trè byen, demen fè 1 an yo touye prezidan an. Mwen menm, prezidan Jovenel Moise, li te yon frè pou mwen, li te yon zanmi pou mwen, paske mwen te byen avèk prezidan Jovenel Moise avan ke li te al nan kanpay, avan ke li te prezidan, Mwen sonje yon jou ke nou tout te sou yon tab nou tap manje, se te mwen menm, Prezidan Jovenel, Minis Jacques Rousseau, nou yon pakèt. Li potko konn si l ta pral nan eleksyon, li te di sou tab la, fò nou fè yon konplo pou nou retire peyi a nan sa li ye a, paske fò peyi a delivre, fò gon moun ki pou pote mesaj moun ki pi mal yo. Mwen pat konn rele l prezidan, mwen te rele, m te konn rele l tonton. Se konsa mwen te konn rele l. Lanmò prezidan Jovenel Moïse s on bagay ke m pap janm fin kwè vrèman ke prezidan Jovenel Moïse mouri. Sa ki fè m mal nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, m ap salye konseye Richard Doré ki sou panèl la avèk nou. M pral di yon bagay la ki pral fè tout moun pral sezi, sa m pral di a m oblije di l. Pèmèt mwen di sa, Prezidan Jovenel Moïse pa t gen anpil moun avè l. Mwen ka konte sou dwèt mwen konbyen moun ke Prezidan Jovenel Moïse te gen avè l. Si Prezidan Jovenel Moïse te gen moun avè l vre, Jodi a pouvwa an plas la foli ta ban nou jistis prezidan Jovenel Moïse. Paske gen anpil moun ki te pran pòz yo te avèk prezidan Jovenel Moïse yo pat janm avè l vre. Se yon ekip moun ki te vin plen pòch yo pou yo t ale. Jodi a konbyen moun ou te ka gen sou panèl ou a la ki pou ap mande jistis prezidan Jovenel Moïse? Se sèl konseye Richard Doe ou te ka genyen? Kote lòt yo? Kote pil moun ki te konn ap bay prezidan Jovenel Moïse konsèy, yo te di l tout va bien, tout va pat janm te byen. Jodi a w ka konte sou dè tou kiyès k ap mande jistis. Se fanmi prezidan Jovenel Moïse ki pèdi, se pitit li k pèdi, se madanm li k pèdi, se moun ki soti lwen lwen lwen andeyò yo. Ou panse si prezidan Jovenel Moïse te gen moun avè l? Ke peyi a tap eta l ye jodi a la a, on ekip moun te di lè prezidan Jovenel Moïse ale, tout bagay pral mache byen, kote yo jodi a? Pèp la son pèp tankou pèp yo zonbifye. Jodi a yo te di lè prezidan Jovenel Moïse ale ap gen sekirite, li vin 4 fwa pi mal nan peyi a. Jodi a pa gen moun ki epanye nan peyi a. Ou kap mache yo kidnape w pa gen kòb pou w bay yo tire w. Kote tout moun ki te bò kot prezidan Jovenel Moïse yo? Poukisa yo pa mete pye yo atè menm jan ak tout moun kap mande jistis prezidan Jovenel Moïse yo pou nou jwenn jistis prezidan Jovenel Moïse? Kote yo jodi a? Kote yo? Se anpil ladan yo jodi a, se yo k lakoz Prezidan Jovenel Moïse kote l ye a. Egzateman. Donk, men, men ki sa w panse, piske demen la se 1 an, e ou panse ke popilasyon an nan chak blòk ke yo ye kapab eksprime yo, mekontantman yo pa rapò avèk krim sa? Ou wè krim sa, s on krim odyo li ye. Ou wè tout pèp ayisyen demen ta sipoze pran lari a pou y al rele Aba lavi chè! Aba ensekirite! Jistis pou tout moun yo asasinen kòm mèt Dòval yo asasinen menm jan yo asasinen Prezidan Jovenel Moïse tan do lòt moun ankò yo asasinen pa bal. M pral di w yon bagay klè. Si 7 jiyè yo boule peyi a Kote pil politisyen yo jodia kote yo ye yo gen zèb nan bouch yo yo paka pale sa renmen wè yo pou yo vin demen pou yo nan lari a tou pou yap revandike kont lavichè jistis prezidan jovenel moïse aba kidnapin Kote yo? Humm bon enben e mèsi anpil wi madam Magalie Habitant paske ou te aksepte echanje avè n puiske nou te pran yon pakèt gason ou aksepte ajoute yon ti gou nan manje an mèsi anpil. M ap mande tout moun demen si Dye ve, n ap tann tout pèp la nan lari a pou n al revandike dwa nou. N ap tann tout moun Kafou Ayopò pou nou monte Petyonvil, pou nou desann, pou n al devan RO, pou n al di Ariel Henry ba l talon l paske nou n patisipe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Byen. Mèsi. Mèsi anpil, medam, mesye. Donk, se te madam Magalie Habitant, yon zanmi pwòch Prezidan Jovenel Moïse, Guichard, donk, ki t ap echanje. Donk, la kounye a nou pral konkli Et euh, sûr que vous un message pour peuple haïtien, pour ensemble de autorités, puisque vous même plus scientifique. Donc, euh, vous pensez gagner de travail qui t'a de fait pour, si vraiment, effectivement, vous avez président la Justice. Évidemment. Hmm. bon. Parce que, au-delà de mobilisation de mes faite, et qui est très important, moi je crois tout institutionnellement. Ça, c'est l'État encore. Encore une fois, moi, adressé avec Ariel Henry. Eh m pa swete ke jij sa kòmanse eh travay la epi aprè de twa jou li di yo pa ba li mande bagay yo pa ba li bay jij la mwayen pou l travay ok mentnan kopere avèk lajistis piske votre nom est dans le dossier m pa di w koupab non men moutre pou lòt moun ki nan prizon yo ki gentan gen 11 10 11 mwa k poko parèt la ou sinon parèt pou di w parèt pou moutre ke omwen yo menm yo ka kwè nan jistis peyi pa yo. Se sa l ye. Paske peyi a, lè w an otorite, fòk ou gen sans de responsablite. Y a pas d'autorite sans responsabilité. Donk, mèt lan mwen panse ke sa se trè enpòtan pou l fè. E, anfen ankò in fwa, kòman nou pral rekonstwi peyi a? Ou panse le pwochen prezidan Dayiti, l ap fè moun ki sou kote l konfyans pou l ba l sekirite? Petèt li ka fè menm jan avèk Jean Bertin Aristide te fè an son tan, peye plizyè milyon dola yon konpayi amerikèn pou vin sekirize l. Donk, mentnan mwen kwè pou n evite sa, piske peyi a pa gen kòb, fodrè-t-il ke dosye sa a nou fè limyè sou li. Donk, a tou lè nivo, lankèt polisyè, lankèt jidisyè, lankèt sosyo-administrativ, se yon pakedj li ye, de yonn konplemantè de lòt, de lè sòt ke pou n ka fè manifestasyon de la verite. E aprè, y a leta kolonbyen, mwen menm m rete kwè ke fòk gon aksyon entènasyonal ki fèt devan yon tribinal, yon kou entènasyonal kont leta kolonbyen paske o dela de sè prizonye ki la, men se dè militè de lame kolonbyèn ki vini la a, ki vin patisipe nan asasina de yon prezidan, o dela dè ayisyen oubyen ki patisipe nan kou a, men y a un état o mwen, la a nou ka di paske se dè militè, lè militè angaj leta de lè peyi.